Bagay la konplike, pa gen jwèt ankò, pa gen griyen dan, nan moman nap pale la a dominiken pran yon lòt faz, dominiken vire bagay la. Nou konnen depi aprè yo fin bloke fwontyè a ayisyen k tap tante reziste te deside bloke fwontyè antre sendomeng ak wanament, Ebyen medam e mesye nap diw ke fontyè a ouvè e non selman fontyè a ouvè ebyen dominiken komanse ap masakre ayisyen e son video tris ke nou pote pou ou la paske nou gen divès odyo ki pral woule anndan video sa e nap diw ou menm ki an repiblik dominikèn ou menm tou ki gen ide janbe kay vwazen fè anpil pridans paske Bagay la grav. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou tvlakayhaiti.com jodi an se dimanch 27 novanm 2022 Ebyen ak anpil tristès nou antre lakay ou pou nou pote video sa pou ou paske nou di nou pap kite dimanch lan pase pou nou pa fèw konnen kòman sa ye kòman evolisyon bagay yo ye nan repiblik dominikèn ak wanamèt e nap diw nan moman an la ebyen se anpil rèl ki gen nan wanamèt paske dominiken pwazone Anviwon 12 a 15 ayisyen ki yo menm tonbe malad e genyen k mouri tou selon sa nou genyen kòm enfòmasyon, genyen tou ki lopital e bagay la grav, selon enfòmasyon ke nou genyen se ta yon spageti mele ak salami ke yo achte nan men vandè dominiken e sa w tande a se konsa moun wanamèt atrape maladi e genyen ki mouri genyen ki grav lopital. Bagay la dejenere nap diw ou menm ki an République Dominicaine fè anpil pridans ou menm tou ki an République Dominicaine ki vle tounen lakay ou si se pa imigrasyon ki pranw kap voye w ale ebyen si se anba raje ou pral pase bagay la grav pou ou paske nou gon lòt odyo la ki konfime ke dominiken masakre anviwon 25 ayisyen yo rache yo ak kout manchèt anba raje a depi se ou menm ki chwazi Retire kò w ebyen pou ou vin Ayiti si se anba raje, anba bannann, anba pyebwa ou pral pase nan forè e nap di w ou vrèman fè yon movèz wout paske depi w kwaze avèk dominiken anba raje a yap rache w fouye tou mete w e ou pap e pa gen moun kap menm konnen èske ou mouri oubyen ou vivan ankò paske dominiken yo deside la a fòk yo fini avèk ayisyen fòk yo masakre ayisyen e se sa ki kòmanse e kap kontinye e nou pa konnen ki lè lap fini paske nou konnen gen anpil ayisyen an repiblik dominikèn menm si genyen ki diw ke yo pa renmen sendomeng men pa rapò ak move lavi nan peyi nou ayiti cheri manman nou men yo oblije kite ayiti pou al ebyen pote tèt yo ale an repiblik dominikèn e se la malè a ye e se la ebyen bagay yo. kap kraze peyi a nan vann zam ilegal e kouwè nap pale la a ebyen Joel Kaouli ki se bofrè Edo Zeni misye anndan dcpj e nou pral envitew gen tout detay yo sou dosye sa e se Ariel ki li menm ta trayi oligak yo ta trayi boujwa yo selon enfòmasyon yo ebyen ki li menm livre gwo boujwa masann machann zam ilegal ak dwòg sa a bay BLTS ak bri e gen anpil moun kap tann kilè DEA ap Ebyen antre nan peyi a pou vin pote ale gwo boujwa sa ki li menm ebyen pral gen pou pase rès vil nan prizon si se pa e dòk ti jwèt anba anba kap jwe si se pa ti kòb ki pral bay anba ebyen misye la ta sipoze rete nan prizon paske se sa anpil moun ta renmen. Rete konekte bòne kou tout moun ou sou TV lakay. Anpil moun yo pase ansanm avè. Talè bon repon pou ou. Bonswa bonswa zanmim yo koman nou ye nou anfom alò m jis fè mesaj sa pase e janm tande odyo a son bagay ki reyalite paske gen anpil moun ki lopital la paske talè a la gen anpil moun yo pase ansanm avè m tande yo di se yon yon espageti ansanm avè yon salami moun yo te achte yo manje jodia. e manje a pa fè yo byen. Kounye a moun sa yo entène lopital la wi kote Nachmy an e moun sa yo grav la anpil anpil. Alò m jis lage mesaj la pou moun ki pa konnen epi n a fè l mache tou. Refresh me, Mesaj wè m voye ba w yo. Moun bò lakay la menm wi, moun bò lakay la kounye a menm gen yon kazèk ki la ansanm avè m la Wanament. Misye di m moun yo sot rele l la gen 12 moun nan kay la ki tonbe wi. nan yon sèl kay. E kounya lopital Karis yo gentan plen moun. Paske moun ki ta y dominiken yo bay dominiken yo ta y vann nan fwontyè a anlè a. Anlè kote m di w pou nou pase a nan fwontyè a la zòn gwo av retawulasyon nan. Nan kòwòs. E bay moun yo ta y vann nan zòn nan la. Ta sanble bay yo anpwazone vre wi. Bon frè m sè m yo map profite di nou bonjou tout moun tout moun an jeneral kap viv ayiti map voye mesaj sa pou tout moun pase m konn tout moun tande pa rapò de group la. Bon ok bon nou eseye avanse la se zanmi sa li menm lap pale an fransè la fò nou eseye avansel pou ou medam mesye. Ok. Te gon eleman ki tap pale panyòl ansanm avèk nou apwè. Ok. Antouka e se si e sèten, bon vòj sa nou menm nou oblije prudan kanmenm paske e gen kanmenm plizyè moun ki di ki ap esplike nou pa rapò sa se sitou sa kap pase an Wanament nou wè Salomon depi Sa poko menm fè 24 è, sitwayen sa, jenn gason sa ki te fèmen fontyè an, nou wè misye ret konsa l tonbe l mouri, gen anpil pretèks k ap di l te malad, si l te sa ok, nou konn se deja se pa vrè. Men kounye a la nou wè gen lòt vòys k ap vini, moun sa yo ki sou fontyè a egalman, ki achte manje ki soti an Repiblik Dominikèn, sibitman gen ladan yo k malad pou pa di ki mouri. An n fon ti pale sou sa frè m, monchè Baryograf. Mèsi man Wedjmy malerezman nou pa gen yon sistèm e sante e yon sistèm sante ki kapab reponn avèk bezwen ayisyen yo lè mitan pa egzanp lè yon moun mouri kapab fè otopsi e kò a pou wè ki de ki maladi li te mouri e nou aprann tou gen gen de manje ayisyen ap manje pa rapò e ayisyen yo voye tounen yo. e yo voye tounen yo pa rapò nou kapab di e pa rapò avèk sa men gen dè ayisyen ki fin manje manje a lè yo fin manje dimi yo santi yo gon malèz e gen ki tonbe mouri gen malad men nou konnen sitwayen sa e li menm ki te youn nan moun ki te bay tèt li pou wè kòman li te kapab soude baryè an e ben pa la swit e ben li pral arive tonbe. Men gen anpil pawòl k ap pale pa rapò avèk esperans la k arive tonbe an nan Wanament. Men Jimmy, la ankò, si nou te gen yon Leta ki te reponn, yon Leta ki te pran responsabilite l, omwen yo te gendwa vini yo fè otopsi kò a epi pou wè de ki sa, de ki sa jenòm nan, jèn gason an, li menm, Li arive tonbe. Enben, se konfime Marky Noel ki se sitwayen ki t ap soude baryè ant Ponce Wanament ak Théomain. Li pèdi lavi li jodi a nan komin Wanament sou kabann lopital. Premye fason fè konnen se operasyon an ki ta touye l. Se opresyon ki ta touye l. Sepandan, nan minit n ap pale la, chèf kabinè minis enteryè nan minis enteryè nan Wanament. Sa vle di, e la, chèf kabinè minis enteryè a li nan Wanament, E anpalan de zefiren e li ki nan wanament. Men gen anpil pawòl kap pale di mi men gen anpil manje ayiti ap manje tou fò yo trè pridan avèk sa yap manje yo e paske nou kapab di gen anpil moun ki temwanye lòske yo manje sou fwontyè a enben manje sou fwontyè a kounya la yo gen Lè w mezi fwontyè a, genyen bagay ki rive yo jimmy, mwen m panse mwen espere ke e ayisyen yo yap trè pridan pandan yo menm yo sou fwontyè a jimmy. Wi epi pandan nap pale la nou wè ke Stanley Lucas ki ekri yon atik egalman e misye e ou konnen yo souvan ap di ke la Ayiti son menas li ye pou la Repiblik Dominikèn nou souvan ap tande tenten sa Eh bien là, c'est Stanley Lucas qui dit non, c'est l'inverse. Monsieur Dou, que justement, les politiciens extrémistes, racistes et compus de la République dominicaine représentent une menace pou nou menm direktyman a Haitien. Oui, effektivman, le politisyen ekstremist, rasis se kompu de la Republik Dominikène, reprezenté oui, yon menas tout bon, tout bon pou nou menm. Et puis, c'est effektivman vrai, mesdames et messieurs. Une fwa de pli nou salye Stanley Luca sou sa. Men pa kont ban nou envite w tande odyo sa nan menm kad jisteman nou di w moun ki mouri e medam mesye an Repiblik Dominikèn yo kache bagay yo paske dènye fwa nou te sipoze pase odyo an pou nou pa te gentan pase l men la an tande sa. Mon frère Bondye beni w kòman w ye kòman w wè lòt yo. Ki imaj yo m pap moutre w imaj yo malerezman. Monchè se pa aksidan yo fè moun kap vini anba bwa yo rache yo rache yo rache yo konsa ak manchèt 21 moun wi yo tiye konsa wi 21 moun sa vle di moun imigrasyon voye al ayiti yo pa vle rive lakay a yo kounye a yo tou rantre nan bwa yap vini kounye a se anba bwa yo rache yo konsa dominiken rache yo. Mwen m tande yap di yon afè de majistra dahabong nan ki mete ki mete abiye yon pati moun konsa an kaboul pou yo touye ayisyen kap antre yo yo di wi bondye m pa te wè bondye pa ekri pase e tande m tande yo di frè m nou tande mezanmi. Mezanmi men nou kapab di Jorel Caroly ki nan men dcpj pandan nap pale la Ebyen moun Jakmèl an se pa ti kontan, anpil nan yo kontan paske selon tout enfòmasyon ki rive jwenn nou pou Jakmelyen Jakmelyèn an Jacques Jorel Caroly nou konnen ki te kontwole Jakmèl la tout fason ebyen vire tounen ap fè avyon desann nan Jakmèl ebyen jodi a la ebyen parapò avèk yon enfòmasyon dcpj te genyen Yo desann nan Jakmèl kay Towo a, enben sa yo jwenn se pa pale di men. Men depi an maten genyen plizyè enfòmasyon ki t ap veyikile, gen yon avyon, bato avyon dwòg ki ta ki te desann nan Marigo, enben ki ta fè kwè se pou Jak e Jowèl Kawoli, enben sa w tande a tou, lapolis debake lakay Jowèl Kawoli, yo jwenn zam, zam de gè, zam ki ta sipoze ale an Ikrèn. al fè gè, zam ki ta sipoze jwenn ti mesye Russe yo, ebyen se li yo jwenn kay Joel Caroli. Men, Jimmy jis avan nou vin avèk enfòmasyon yo, nou pa bliye Joel Caroli ki te pandan manifestasyon ki tap fèt kont kesyon gaz la ki te moute a, Joel Caroli, ebyen gen plizyè manifestan Bò kote pa yo, Jimmy, yo menm, ankò yn fwa, ki te akize Joel Khaoly ki te voye tire sou yo, enben chak fwa menm sa sa fèt nan Sidès, enben nou konn wè pou pi piti gen 3 a 4 moun ki blese, san konte plizyè lòt sa ki te arive mouri. Men Joel Khaoly ki te yon prezidan nan depatman Sid la, ki se yon premye minis anraparanrapa, Joel Caollier. Pandan nap pale a di min, le nome Joel Caollier ki arete nan Jakmèl an vandredi 25 novanm 2022 a pa biwo lit kont trafik stipesyan ki se BLTS an, dcpj, pou detansyon ilegal zam gè e minisyon. Yo di misye w ap wè zam misye, misye w ap montre moun yo zam misye, moun sa w ap montre zam yo jwenn kay misye, e bay zam. Si yo te Russe yo, si yo te Ukraine yo kben konkou, sa se yo gen lakay yo, nou pa an gè, epi ou wè nèg la gen tout zam sa lakay li pou fè kisa nou pa konnen. Ebyen swit avèk yon enfòmasyon ki fè konnen gen yon kagezon dwòg ki te debake Marigo pou le kont de Joel Kaoli, yon ekip deplasman Sid, BLTS, Yo jwenn e sezi lakay li, 2 fizi de gè. Yo tande byen, kay zam ki ta sipoze nan peyi serye, ki ta sipoze nan men lame dayiti. 2 fizi de fizi de gè, yon fizi Smith e e Wesson de modèl MP 15, a e moun ki konn zam yo nap konn sa m vle di an, seri SW 75106, kalib 5 pwen 56 milimèt e di misè pandan sa de tan sa nou wè e tip de bal sa yo yo antre nan peyi a anpil zam 5 pwen 56 milimèt lan 2 chajè gani de 47 katouch misye genyen yon ouzi modèl SMG seri 09 30 35 nenpòt ekspè nan zam enben fè m konn sa sa vle di zam sa yo enben 2 chajè ouzi gani enben yap pale de E 52 katouch, kalib 9 milimèt, yon baton teleskopik, yon pistolè kalib 9 milimèt. Sa vle di wè misye te mache, misye pare li menm, se yon nèg ki te nan gè. Sa vle di wè Joel, Caroli e Joel chak manifestan sa tout genyen Jakmèl, se tire sou moun Jakmèl pou bò pa bò pou te anpeche moun Jakmèl manifeste mekontantman yo parapò avèk gaz la ki te moute a Jimmy e se yo menm ki t ap ede Ariel Henry Paske Jakmèl li pa ka fèt pou dè dilè dwòg, pou dè dè kriminèl. Ebyen sa vle di nou wè gen de gwo mouvman k ap prepare la alega kont Joseph Lambert. E mwen di Jimmy jodi a la moun Jakmèl ebyen se kontantman, se kè kontan pa rapò avèk arestasyon le tou pwisan Joel Kaoli nan depatman Sid Akadie. Wi efektivman, epi sa etone m ke nou wè popilasyon an, jakmilyen yo, ke yo pa al, yo pa pran direksyon kay Joel jisteman pou yo met dife nan kay sa, pase, pase mwen gen kèk zanmi, gen kèk zanmi ki rele m ki pale m de sa, bon, men se si e sèten nou menm, nou pa la pou nou ankouraje vyolans, nou pa gen dwa fè jan de bagay sa yo, men nanpèch sa etone nou, e daprè sa kèk sitwayen t ap di nou, men nanpèch, Nap gade medam mesye hein yon sa se lè nap pale de bon jan oliga kap kraze peyi zam kap antre adwan a dwat a goch hein san konte la se pa menm kesyon de zam nan ankò non se trafik kokayin seri de gwo dwòg di kap antre anndan peyi an kap sòti nou toujou dil plizyè kote hein ke se swa e ke se swa e e kolonbi pou pa di jamayik e pou pa di meksik anpil kote yo sòti tout kote men se toujou an ayiti Lè konsa, mesye sa yo. Men se pa premye fwa ke non Joel Kaouli ap site nan zafè kokayin sa. Hein medam si se pa premye fwa, men kan menm nap salye BLTS, nap salye tout inite yo ki kanpe, ki fè arestasyon sa, men senpleman nou espere ke, paske se souvan konsa, lè arestasyon fèt pandan yon semèn, yon jou, de twa jou, tande li se kòrèk. Epi De twa apeprè on de on twa mwa aprè yo relache yo. Se menm bagay la ki te pase avèk Labi, Lako e Salomon en nou yo wè te gon ekip kagezon minisyon yo te yo te pran kay Labi Ako menm gwoup menm ti gwoup vòlè sa yo ebyen sibitman aprè on aprè on twa mwa e sa ou pa tande pale sa nan medya ou tande Pop te gon jij, te gon avoka ki te ki fè l relibere l. Nan ka sa medam mesye, nou la, nou swiv e nap espere nap fè presyon pou sa pa rive medam mesye. Men kanmenm an ap felisite yn fwa de pli e lapolis paske nou toujou di si se pou Ariel Henry e anpil bagay pa tap fèt men kanmenm kanmenm Si se pat mechanste Ariel nan laj ke li ye la medam mesye misye se yon moun ki te kapab Ariel gen posibilite pou l te pou l ta rantre nan listwa si misye pat rantre nan pat enplike nan zafè lanmò prezidan Jovenel Moïse sa medam mesye a 73 an misye te se yon misye te sipoze yon moun ki pa gen anyen a pèd Salomon a laj sa misye te sipoze di Ayiti se li k mèt se li k bòs sa vle di ke frekansite dominiken ap fè avèk nou yo li ta sipoze gen kapasite pou l ba yo repons. M pap pale militèman palan, men nou konprann. E dezòd ki gen la nan zafè kokayin, nan zafè politik lan, nan zafè koripsyon. Misye Ariel a nan laj ke l genyen, misye gen posibilite pou l ta arete, pou l ta kòmanse mare moun. Misye gen posibilite sa. Paske a 73 an ou pa gen anyen apèd. Ou pa dwe reste avèk, ou pa ka kòmsi depann de pèsòn. Ou granmoun, 73 an. Men w pa jann konnen. Gen dagon, kèk mouchon, kèk gèp ki vin mòde l, Salomon. Jan nou toujou di, foumi tout kote. Foumi gen dwa pale nan zòrèy li wi la a. Sa k ap fèt yo la, nou konnen e pa volonte pa l. Men, nanpèch, yo fèt kanmenm. Wi frè pa m. E la a ankò tou Jimmy, e pa rapò avèk e arestasyon Jacques Sauli a. Sa moun ap gade dèyè arestasyon sa, Oksidanto yo. Èske Jak Kawoli pa fè pati lis non moun yo ki vle yo mete deyò pami 800 moun? Men lò w tande Kanada ap jwe manti, nou konnen e nou pap pran nan sa. Nou pap pran nan sa. Kanada ka toujou jwe manti, sa nou pap pran ladan. Men la ankò di m, èske se pa paske jodi a la nou kapab di e Jak Kawoli pa t nan lis Lis e gwoup moun, an palan de e nonb de moun yo te bezwen mete deyò, nèg ki fè pati sektè prive a. Èske Jacques Caroli pa t nan lis la? Se yon kesyon n ap poze. Èske kounye a la e yo vin santi e Jacques Caroli santi y ap rive sou li, ebyen li fè yon pwen pi rapid. Men kounye a tou, èske Jacques Caroli y ap kenbe l ann Ayiti Eske ou pa lwe FBI, CIA m pa konnen. Kom se nan kom se kokayin, kom se drog, nomalman se DEA ki ta sipoze vin prann. DEA. Wè DEA, wè DEA. Men eske la anko tou di men DEA bo kote pa li, eske DEA yo menm bo kote pa yo nou kapab di Eske yap vin pran jak karoli. Pa bliye non pa bliye nèg sa yo nèg sa yo se yo ki gen pò andan peyi an se yo ki fè zam antre andan peyi an se yo menm ki gen kapasite san sèlman fè zam antre andan peyi an fason yo vle yo pèmèt kowonpi peyi an yo nan vann zam yo nan tout bagay men pa bliye jak karoli tou nan sidès. Se li menm tou ki gen kontwòl kesyon bato gaz an nan sidès la Jimmy. Se li menm ki gen kontwòl gaz la, se li pou konnen a konbyen gaz lap kapab, a konbyen kòb lap vann gaz la, se li k fè mache nwa e nan depatman sidès la. Sa vle di la fanmi Caroli se yo pou yo an gwo Se kontwole depatman sidès lan. Si ou wè yo pa ba w lèse pase kote pou pase, ou p ap ka pase. Avèk Lafanmi Kawoli, ebyen ou pa ka fè anyen nan depatman sidès lan ke obsève. Sa vle di jodi a la, arestasyon Kawoli a, m panse l ap fè yon ekip komèsan. Paske jodi a nou pa bezwen sèlman komèsan nan peyi a. Nou bezwen dèzenvestisè. Nou bezwen moun tou di mi kote y ap vin envesti Y ap kreye anplwa. Y ap pèmèt lòt jèn e e te jwenn anplwa. Y ap kreye anndan peyi a. E gen de bagay se pa lo e pa e pa Sendomeng pou n al achte l, ni tou se pa e e nan lòt kote pou n al achte l. La nou kapab pwodui yo lakay nou. Men pa bliye nèg sa yo konpòte tèt yo an veritab komèsan, an veritab machann. Se achte yo ekspòte epi fè mache nwa andan peyi a ebyen jodi a fòn gade arestasyon Jacques Caroli a eske li pa genyen e men entènasyonal la dèyè l eske li pa li pa nan lis non moun e li pa eske li pa nan lis non moun e nou konnen kite ki pou te mete deyò a men jodi a la nou wè se Jacques Caroli e Jacques Caroli pou mwen menm se youn nan alye sur. Se su e sèten, bò kote sèvis entèlijans amerikèn nan, yo menm yo gentan, se yo ki, se yo ki lage misye. Se yo ki vann, ki bay Joel Khaouli. Sa se klè. Ok? Sa se klè. Men senpleman, medam mesye, nou konnen ke bon, m pa pral fè, m pa pral two rete sou sa, men Ti Dioseni, se kouzen Ti Dioseni, fò nou raple nou sa. Se ti Jose kouzen ti Jose ni mesye sa yo yo toujou ap di ak bouch yo yo gen zam e peyi a yo kapab fè sa yo vle avèk yo avèk li depi yon nèg atake yo yap tire pa gen pwoblèm wap tire tout otan pèmi w legal men jan nou toujou ap dil se kouzen l si w wè yo pran ka ou li nan bagay sa yo m pa pral di ti Joe la adan dirèkteman men sa pa etone m sa se premye bagay pi dezyèm bagay e Salomon lè w pale de Joel Kaouli Ou pa ka Ou mande l eske misye sou nan lis sou lis e moun ka kòm si sou pami lis lan men se si e sèten men pa bliye lè w ap pale de lis sa nou pa ka pa pale de Kiko Senremi egalman se menm mesye sa yo nan kesyon kagezon zam nan kesyon trafik de dwòg Kiko Senremi bòfrè Michèl Mateli se menm ekip lan Se menm mesye sa yo, se menm menm yo menm nan. Lè nou toujou ap di w se toujou yon ti gwoup, paske lè y ap pale w de oliga yo, nou toujou panse se Boulos, se Dimitri Vorb, byen ke vòlè sa yo, yo pa mile tèt vrèman, men gen anpil, gen anpil lòt ou pa tande, ki ap kraze peyi an tou medam mesye. Donk, antwòt Joel Karouli sa, e sensèman, e malgre tout bilan yon moun ou kapab di de Ariel, ebyen, li kapab met sa nan bilan l kòm pozitif. Li resi jwenn yon bagay pozitif. Li resi jwenn yon bagay pozitif, li arete yon towo. Pou konbyen tan, nou pa konnen. Menm si nou konnen se pa li ki dèyè sa, men se li menm ki pral jwenn kredi a kanmenm, frè pa m. Men nanpèch, si yo te kapab fè yon lòt bagay avèk li, li t ap pi bon paske moun sa yo pa mete yo nan prizon. Jan nou wè lapolis konn ap fè sanblan, pran pòz ke gen kèk bandi ki t ap tire sou yo, yo tire avèk li, yo elimine l lan. Jan de revandè sa yo, oliga sa yo, se menm bagay la ki ta dwe fèt avèk li. Ok. An nou avanse. Men kanmenm, se yon gwo kou. Gwo kou, yon bèl kou, e yon gwo manb nan sektè prive an la, ki tonbe la. Wi frè pa m. E, e la ankò Jimmy pa rapò avèk sa, nou kapab di, e jodi a la, men se pa sèl Kawolib yo pran non. Genyen sa k rele E, e, gen de polisye ki. Pa egzanp, pa bliye, majorite polisye ki t ap ekra e tiye moun, oubyen ansanm de moun, e, ansanm de moun, Jimmy, ki te, ki te pran le plezi ap tiye sou popilasyon an. E pa bliye, lè kokayin nan te desann lòt bò a, te gen de polisye ki te al akonpanye l. Kounye a, fò y al gade ki polisye ki nan do Caroli, paske sa enpòtan anpil. Jodi a, nou bat bravo pou dcpj, BLTF, menm lè se sou presyon entènasyonal la, paske nan peyi Etazini, pou arete yon nèg ki gen kòb tankou Jacques Caroli,